Men gen anpil zanmi. Jiska prezan ou pa konprann sak pase ya. Koman fè la haine epouze lanmou granm maten devan je tout moun. An Kè ke nèg fè 10 ans ap goumen fas a yon rejim Lè w pran mesye sdp yo, yo fè dizan, senkan ap goumen a Mateli, senkan, katran, kèlke mwa ap goumen a Jovenel, sou menm rejim sa a, menm rejim Jovenel la, ou wè mesye yo vin kowabite avèk menm rejim nan. Depi 26 desanm 2020 m te di, La haine! A vle di nèg yo te gon haine. Al gade video kòman nèg yo rayi rejim phtk a, rayi rejim Jovenel, rayi rejim tèt kale a. Se la haine. avèk gouvèlman Jovenel la dayè Jovenel te fè chwa Dariel Henry poul te premye minis enben dwèt wè nèg yo fè 10 ap goumen a rejim nan nan fen rejim nan wè nèg yo kowabite a rejim nan e sa fèm te di la hèn va epouze lamou o krepiskil di jou. Pwofesi a tonbe jan li ye a. Nou gade 14 out ki se yon gwo jou, e son jou ki tou antre anndan kalandriye peyi a kòm jou k ap ferye. Lanati fè l ferye. Nèg Pòtoprens entèlijan anndan palman an pat vle sot sou lwa, sot sou, pou n te sot sou dekrè, pou n te fè l ferye kòm joune nasyonal di vodou, enben lanati li menm li pran kòm konje. An n gade sa k ap pase anndan peyi a, kouw! 14 out! Pousyè ki monte. Pase lò kay tonbe, se pousyè ki monte. A vle di ou wè, non sèlman tè la an ebilisyon, men eleman è la tou, li an aktivite. 14 out, nou pran batèm de fe avèk de eleman, tè, lè. 14 desanm, nou sot pran batèm. avèk leleman few men atansyon tout rès jou kap rete tout rès jou kap rete pou ane a klotire eleman few ap toujou an aktivite gen plizyè kote ou pral wè dife ap deklare san ou paka jwenn orijin dife a sak pase okap la. Se yon e pa se e pa se li pa se okap men gen lòt kote lap pase diferamman men e toujou se few kap an aktivite nou pral ouvè ane a paske pwofesi 2022 a la deja e m ka m ka m ka m ka pase sou li paske m poko ka lagel map lagel 26 desanm Kòmanse ane a avèk inondasyon e ane a tou e sik la pral fèmen avèk katriyèm eleman ki se o. 14 out nou pran 2 eleman ki se lè, tè. Nou pran twazyèm eleman 14 desanm. Ebyen nou pral pran yon katriyèm eleman ki se o E fwa sa inondasyon an se nan gran sid li brale. Feu a fèt nan gran nò, inondasyon an ap soti nan gran sid. Sa ekstrememan enpòtan. Sonje! Jodi a, sonje ki dat li ye? Sonje ki dat li ye? E sonje tou, emisyon sa a, kisa n te di? Nou pral pran katriyèm eleman an ki se inondasyon k ap soti nan gran sid. Nou sot nan nò, n ap retounen nan sid. Nan pwofesi 2022 a, jeni an pale avè nou, li di nou, li pale nou de. L'aurore ki pral leve, sa vle di granm maten li pral fè jou sou Goliath. Gen, li pral fè jou, l'aurore se lèvra sur Goliath. Espè a pale de sa. Espè a eksplike tou, Lekspyasyon. Nap toujou avanse. E ou wè nou te pale de funeray deta, funeray nasyonal. Nou te di pou fen dane a ap gen yon funeray deta, ap gen yon funeray nasyonal. E nou te eksplike sa pou fen dane a. E n ap swiv evolisyon yo tou. Gen youn nan pwofesi nou, Ania rete 11 jou pou l ale. Nou di, Ne t'imagine pas que tu echapperas seul d'entre tous les Haïtiens, parce que tu vis dans la montagne sacrée. Egregò peyi a di gen de moun ki dwe nan pòs desizyonèl yo ki gen volonte pou ede peyi a, yo pa sou teren an, yo sou ban. Kòmansman ane a, bral gen lòt remaniman ministeryèl. Pou 2022 a, jan n te di a, jeni an montre. Di nou ki ekip kap chanpyon du mond nan koup du mond ki pral fèt la e o kou de koup du mond lan gon bagay kap pase gon gwo evènman kap pase pandan koup du mond lan espre a montre nou l. Espri a montre nou tou, gon peyi ki bal anvayi yon lòt peyi nan kòmansman 2022 a. E jeni an, jeni an, gon, gon prezidan. Yo bal atake l. Pandan l sou pouvwa a. Pou 2022 a, pou 2021 an, nou te fò, nou te fò diplomasi. Premye moun nou te bay, premye entèvyou nou te bay se te nan Zenith FM avèk Gandhi, Métronome. Ou te di Gandhi, an Ewòp, gon prezidan yap antre lakay li pou yal asasine. E si w moun al tande premye entèvyou m te bay Gandhi a, nan kòmansman 2021 an lap tande m te di sa, men se te yon figi de stil li te ye, atansyon. Mwen te di, gon prezidan yap antre, m te di sa nan entèvyou Gandhi a, gon prezidan ap antre lakay li al asasine l an Ewòp. Se ton jeu de mots l te ye. E nou wè vre, atravè mond lan, gon prezidan voye antre anndan lakay li asasine l. Depi l 22 a, se le chif 6, se le chif de l'akonplisman. Gon pakèt bagay ki pral akonpli 2022 a. Chanjman ministeryèl la nou wèl atravè etwal la pa gen asòti de la. E jan n te di a. Gon eglon. Kap oblije. Ale a la retrèt. Lè n gade pou rès moman k rete yo, rive jodi a, soti jodi a rive 31 desanm, se moman yon moun fò Ou fè priye. Lè n pale de priyè, nou pale de envokasyon, e pa evokasyon. Fò fwaye yo, fanmi yo, envoke divinite yo kwè nan li a pou fwaye yo, pou fanmi yo. E kòm si se yon machin k ap fè kous, se dènye vitès sa k pase. Se konsa evenman, rès evenman yo bral survenu, surgi youn apre lòt. Fòk n mete tèt nou sou zepòl nou paske eleman O a pou kòmansman ane a se sa k bral genyen. Eleman O a bral an aktivite pou sik la fèmen. Gen bagay pou fè tou pou antre nan ane 2022 a. Gen rityèl ou dwe fè. Se pou sa, n ap bay ki rityèl pou fè, ki jan pou fè l, pou antre nan 2022 a. Gen de engredyan pou achte, e se de bagay ki senp. Ok, mentnan, le Dye de vòtre kè, le Dye de vòtre konpreyansyon, Pa bliye sa m te di, ane 2021 an, nou te di se lobskirite k ap renye ladan l. Al gade pou nou wè tout sa k ap pase. Jeni an montre m viris ki pral fè it pou 2022 a, li la deja. Lè moun nan gon fyèv, lè moun nan ap touse, lè moun nan kòl pa bon, se sichik li, li pral atake. Ou pral wè plis moun pral gen foli nan mond lan. Se siyn sa ki pral parèt. Sonje, jodi a, m kwè jodi a 20, sonje kisa Lova Toussaint di. Virus! La medsin pale parle de mutation de varyan Huh! Nèg yo ap jwe a, ap fè jeu de mot. Men mistikman palan, se nan, se nan, se sèvo w li pral atake. Ou pral wè anpil moun pral an eta de demans. Lè fyèv la pran w, w ap wè moun nan, gen de moun li menm k ap foure tèt yo anba machin. Gen de moun k ap, k ap, k ap pran, kriz ap pran yo. Ebyen se sentom viris ki nan wout la. Se li k pral ouvè ane 2022 a. Mwen bay karakteristik la. Si la medsin poko bay li, ebyen mwen menm mwen bay li. Se nan, se, se, se, se e, e, e, manbrann, newòn yo. Se nan tèt ou li pral fè moun nan ajite. E ou pral wè laprès pral pale sou sa. Sonje m te di sa. San pa ka pa pa koule paske travay ki pou fèt la, aksyon de gras, mès de rekyèm, mouvman ekimenik ki pou fèt la, nou tèlman ap viv antanke chen manje chen nan hing hang, nou pa nou pa vle ini nou pou l fèt. Men toutotan nou pa ini nou pou l fèt, jan m te di a, jeni k te ede n goumen yo, Yo pa gen blan pou yo goumen. Yo pa gen blan pou yo kouri dèyè yo, men yo fè nou menm, yo fè ayisyen ap goumen avèk ayisyen. Chak jou fò san dekoute paske fò yo rejenere par le san. Enkib, sikib yo fòk yo rejenere par le san. 2022 Yon sik kap fème 31 desanm ou lòt ap ouvè 2022 se lane de la jenès e nou te di se la jenès kap pran pouvwa dan le mond nou te dil nou pa sezi non lè nou wè Gabriel prezidan a 35 an bon e bagay nou te di depi nan kòmansman ane a nou te di se la jenès moman sa moman la jenès li ye. Ou pa jwenn yon jèn prezidan. E menm nou te di sa. An Ayiti, pwochen prezidan an, li pa ka gen 60 an. Bon li pa ka gen 55 an. Nou te di l. Mewovejyen an, ha ha ha ha ha ha. Li pa ka nan 60 an. Se moman, lane de la jenès li ye. Sonje! Pase bon, lè m di bagay nou defòme li. Pou 2022 a gen 3 medam ki pral emèje. Nan 3 medam sa yo, lyèv la ladan l. Lyèv la nan 3 medam sa yo. Men atansyon, 3 medam sa yo se yo k pral fè yit e yo pral reprezante peyi a tou. Paske, atravè lemond, gen de bagay sosyal yo pral fè. Tout moun pral reba Ayiti valè parapò atravè yo menm. Men nan 3 medam sa yo gen youn ki pral sibi yon tantativ dasasina pou nan 2022 a. Sonje sa, lè m di w bagay, m pa vle pou n bliye, fò n sonje sa n di yo. Lajenès se nou wi ki pral opouvwa 2022 a. Li kòmanse fèt nan mond lan. Se yon refòm li ye wi. Li kòmanse fèt nan mond lan. Jodi a, egregò peyi yo, lèzespri stelè asansyone, lèzam dezenkarne, yo kòmanse ap mete mete chita tout moun ki fè peyi yo mal. Sa ki moun ap asasine moun, asasine karaktè moun, bay manti sou moun, fè konbinezon sou moun, tiye moun.